Pou medikaman yo preskribe medikaman la pou yon egzamen pou seksyon gwo. Mwen se Site Solèy mwen rete. Mwen gen yon timoun mwen mennen lekòl madi pase. Yo voye l tounen poutèt 50 dola li pran yon bal nan tèt. Mwen se kontan. Chodyè yon swa fè ede moun lave yo ka banm yon 50 dola yon yon 200 dola yon swa yon 100 dola yo pou m jere tèt mwen a timoun yo bay ke yo ye paske yon lopital tout sa yo di w pou fè anndan an fò w fè l y ap pede banm Fon bout papye m pa gen moun ki pou ede m m ta mande pou moun sa t ka fè avèm nan fèl pou mwen paske e sèl mwen ki gen ki a timoun nan paske dlo nan jem pa janm ka fin chèche pou tèt ti pitit la ki pran bal la m pa konnen sa nap fè si nou ka ede mwen ede m. Valè kòb la pi wo ke Davis. Ki laj li? Setan. Ki klas Setan fè la? Twazyèm ane. Ki bò sa pase nan Site Solèy la menm? Li pase Solèy, Solèy 11. Ki jan l fè pran bal la? Èske te gen tire nan zòn nan? Gen tire nan zòn nan e vini m ap vini. Yo voye m tounen avè l e vini m ap vini sou lari avè l. Kounye a bal la vin pèdi fòs li vin pran nan bò tanbou. Ou di yo voye w tounen kòman? Kòman sa yo voye timoun nan tounen an? Yo voye m tounen poutèt m pa gen 50 dola egzamen an, yo voye m tounen avè l. Sa vle di se nan moman l ap retounen pou kòb li 50 dola li pran bal la? Li pran bal la, li resevwa bal la. 50 mil goud yo mande m pou operasyon an ba gen moun k ap ban mwen ba gen rele m ba gen konn kabann ankò fò m fè depo lajan kabann chak jou 150 dola kabann fò m peye sewòm fò m peye yo ban m papye pou m achte medikaman m pa gen moun k ap ede m. Men 8 jou sa nan lopital la, ki pòt ou fwape menm? Ki jan ou fè nan lopital la avèk timoun nan? Mwen pa fwape pòt non, mwen konn rele moun ki pou ta fè m kado yon bagay, moun nan ka di m l ap rele m, li pa rele m ankò. Pou yo ka ede m avèk timoun nan. Paske pa gen ase kòb sa yo mande m nan. Pa gen ase ni m pral gen 8 jou la m pa janm manje anyen anyen anyen anyen. Mwen gen bwè dlo, m ap mal dòmi, m ap mal manje. M ap mal vire nèt. Tout moun mwen konn rann sèvis mwen frape pòt yo, yo pa. Pou medikaman yo preskime medikaman la egzame pou seksyon gou. Mwen gen yon ti moun mwen mennen lekol mwen an ti pase yo voye tounen pou tèt sekan. pou m jere tèt mwen ak timoun yo m bay ki rele paske yon lopital tout sa yo di w pou w fè anndan an fò w fè l y ap pede ban m yon bout papye m pa gen moun ki pou ede m m ta mande moun sa t ka fè ak moun an fè l pou mwen paske e sèl mwen ki gen ki a timoun nan paske dlo nan je m pa janm ka fin chèche tèt ti pitit la ki pran bal la. Mesye Rika a ti moun nan sa nap fè a e nou pito plis silvouplè. Met esplike nou koman ti moun nan te fè pran bal la menm. Mwen mennenl lekòl nan madi nan lendi nan madi m mennenl yo dim mwen pap kab antre avèl yo bay 50 dola pou egzame mwen di mwen pa gen kòb se antre map. Kijan l fè pran bal? Eske te gen tire nan zòn nan? Gen tire nan zòn nan e vini map vini. Yo voye m tounen avè l e vini map vini m sou lari a avè l. Kounye a bal la vin pèdi fòs li vin pran l nan bò tan m. Ou di yo voye w tounen, kòman? Kòman sa yo voye timoun nan tounen an? Yo voye m tounen poutèt m pa gen 50 dola egzamen an, yo voye m tounen avè l. Di mil goud yo mande m. Senkant mil goud yo mande m pou operasyon an. M pa gen moun k ap ban mwen. M pa gen rele, m pa gen repon. Kabann ankò fò m fè depo lajan kabann chak jou 150 dola kabann. Fò m peye sewòm, fò m peye, yo ban m papye pou m achte medikaman, m pa gen moun k ap ede m. Men 8 jou sa nan lopital la, ki pòt ou frape menm? Ki jan ou fè nan lopital la avèk timoun ou? Mwen pa frape pòt non, mwen konn rele moun ki pou ta fè m kado yon bagay, moun nan ka di m l ap rele m, li pa rele m ankò. Gwoup la rele kijan nou. Gwoup la pou m ka di moun yo si yo ap ede m pou yo ede m silvouplè. Dako mèsi. Mèsi. pou m jere tèt mwen a timoun yo m bay ke yo ye paske yon lopital tout sa yo di w pou w fè anndan an fò w fè l y ap plede ban m yon bout papye m pa gen moun ki pou ede m m ta mande moun sa yo ka fè avè m n ap fè l pou mwen paske e sèl mwen ki gen fi a timoun nan paske dlo nan je m pa janm ka fin chèche pou tèt ti pitit la ki pran bal la. Mesye rika a ti moun yo sa nap fè a e nou Men esplike nou kòman ti moun nan te fè pran bal la menm. Mwen mennen l lekòl nan madi, nan lendi, nan madi m mennen l, yo di m mwen pap kab antre avè l, pou m bay 50 dola pou egzamen, mwen di mwen pa gen kòb, se antan m ap tounen avè l, antan m ap tounen avè l, li resevwa bal la nan tèt. Kounye a bal la vin pèdi fòs li vin pran nan bò tanbou. Ou di yo voye w tounen, kòman? Kòman sa yo voye timoun nan tounen an? Yo voye m tounen poutèt m pa gen 50 dola egzamen an, yo voye m tounen avè l. Sa vle di se nan mò l ap retounen pou kòb 50 dola li pran bal la? Li pran bal la, li resevwa bal la. E nan menm li te ye, li resevwa bal la. Men kisa lekòl la di nou apresa? Yo pa di nou anyen, m al nan lekòl la e kouri, yo kouri dèyè mwen. Mèt m nan la li lè nan li bè nan mèt sa jodi a la e konbyen kòb yo mande nan popilasyon an. 50 mil goud yo mande m pou operasyon m pa gen moun k ap ban mwen, pa gen rele m pa gen konn kabann ankò fò m fè depo lajan kabann chak jou 150 dola kabann fò m peye sewòm fò m peye yo ban m papye pou m achte medikaman m pa gen moun k ap ede m. Men 8 jou sa nan lopital la, ki pòt ou fwape menm? Ki jan ou fè nan lopital la avèk timoun nan? Mwen pa fwape pòt non, mwen konn rele moun ki pou ta fè m kado yon bagay, moun nan ka di m l ap rele m, li pa rele m ankò. Pou yo ka ede matant timoun nan. Paske pa gen ase kòb sa yo mande m nan. Pa gen ase epi m pral gen yon ni jou la m pa janm manje anyen anyen anyen anyen. Mwen gen vrè dlo. M ap mal dòmi, m ap mal manje. M ap mal vire nèt. Tout moun mwen konn rann sèvis mwen frape pòt yo, yo pa. Yo pa gen. Silvouplè kijan group la rele kijan non group la poum ka di moun yo si yo ap edem pou yo edem silvouplè. Dako mèsi. Mèsi. pou m jere tèt mwen a timoun yo, m bay ke yo ye. Paske yon lopital, tout sa yo di w pou w fè anndan an, fò w fè l. Y ap plede ban m yon bout papye, m pa gen moun ki pou ede m. M ta mande pou moun sa ta fè ak mwen an, fè l pou mwen. Paske e sèl mwen ki gen, ki a timoun nan. Paske dlo nan je m pa janm ka fin chèche pou tèt ti pitit la ki pran bal la. Serum, Omdp, yo banm papye pou mache medikaman m pa gon pou pa gen moun kap ede m avèl pou sa m ye la. Men 8 jou sa nan lopital la ki pòt ou fwape menm? Ki jan ou fè nan lopital la avèk timoun nan nan 8 jou sa? Mwen pa fwape pòt non, mwen konn rele moun ki pou ta fèm kado yon bagay, moun nan ka dim lap relem li pa relem ankò. Pou yo ka ede matant timoun nan. Paske pa gen ase kòb sa yo mande m nan. Pa gen ase ni m pral gon ni jou la m pa janm manje anyen anyen anyen anyen. Mwen gen dwèt yo, m ap mal dòmi, m ap mal manje. M ap mal vire nèt. Tout moun mwen konn rann sèvis mwen frape pòt yo, yo pa. Gaz li poko pete. Wap travay men. Sa vle di tout otan kob la pa bay. Yo pap ban mwen ti moun nan. Depim pa bay kob la andan m pap soti fom peye baryè fom peye kabann fom peye en operasyon pou ka soti. Ki prenom ti moun nan. Joveline Salius. Vin bay nimewo telefon ou.